Jiskapre ke bandi Ti Makak te fin touye plis pase 3 polisye, pami 7 polisye k tap monte pou tal fè operasyon nan zòn Tomasen, lapolis bay nèg yo an repons. Ha! Lapolis fè koze anlè Tomasen ayè lendi 10 avril 2023 a nan aprèmidi. Ekip nèg ti makak yo ki fin touye polisye k fin santi yo alèz, yo santi ke kòmsi ou konprann, kòm nou abitye touye polisye nan wout de frè a sa pa pwoblèm, n abitye touye polisye nan Lyankou sa pa pwoblèm, polisye yo mouri nan Vilaj de Dye sa pa gen pwoblèm, ebyen polisye nan Tomasen bay ekip ti makak la yon repons, e plis pase 7 bandi tonbe anba bal lapolis. Ayayay nèg sa yo yo jwenn ak zo grann yo rete konekte nou pral gen plis detay andedan la repiblik sa kap pase andedan pòtoprens ayiti menm moun fou k sezi bagay konsa aprè gaz la ke gouvèneman ariel henry te fin monte a pli de 570 goud nan ponp E n ap raple ke lè w ap pase nan ponp yo, prèske pa gen gaz, pi fò gaz yo vann atè, sa ki yo vann yo a 600 dola, gen de kote yo vann yo a 1000 dola, 2000 dola. Bagay yo konplike sè dènye tan pou peyi Dayiti e l konplike anpil fwa tou pou de seri de moun k ap viv andedan peyi Dayiti. Èske w konnen kòmanse gen ratman gaz andedan peyi a? Wi! Malgre gaz la ap vann atè, gen ratman gaz pi rèd nan dèyè popilasyon an. Èske w santi ke gouvèneman sa a p ap regle anyen pou peyi Dayiti? Èske w imajine ke gouvèneman sa a gon nivo ke l anvi toupizi pèp la, gon nivo kote ke l vle ponpe sou do pèp la? E aktyèlman la bagay yo konplike popilasyon ayisyèn nan wi, paske pi fò kous en Ayiti, sitou nan Pòtoprens lan monte, gen tan gen 50 goud ak 15 dola ke ebyen moun yo, ke chofè yo mete sou pri kous ki te deja la, ki te deja byen wo, ebyen popilasyon santi yo endinye, nou pral gade yo nan yon ti tan e ki pa twò long. Pierre Esperance mon cher, c'est notre petit Pierre de désespoir. Lè w ap tande de seri de dosye k sou do mesye sa w ap mande èske do l pa fè l mal? lè w ap gade nonb de dosye k sou do l, kòman chay la lou w ap mande, kòman fè Pierre Espérance reziste, kòman fè Pierre Espérance fè k ap kanpe devan la repiblik, pou l k ap kanpe devan popilasyon an. Se plis pase 13 ebyen chaj ki sou do Pierre Espérance wi. Plis pase 13 plent ki depoze nan dcpj wi, ebyen Fednel Monchery nan yon konferans de près ankò yn fwa devwale tout ti jwèt kache ke Pierre Esperance ap fè avèk popilasyon an, ap fè avèk de seri de moun andedan la repiblik, rete konekte paske nou pral gen Fednel Monchery live Ankò yn fwa dosye legliz episkopal ayayay bagay yo ap monte de plis an pli bagay la pran grad bagay la pran chè eske w konnen zanmi entènot se pa sèlman pè ki enplike nan dosye sa se pa sèlman moun ki fè pati de komite pèmanan ki responsab bagay sa yo eske w konnen gen pastè tou ki enplike nan dosye sa heheheh bagay yo konplike bagay yo konplike rete la paske Mwen bal bon nouvel gade la nou chaje kou legba mèsi paske w gentan la mèsi paske w gentan abone avèk chanèl la mèsi paske w gentan like video a mèsi paske w gentan kite yon ti kòmantè pou sa fè kè nou kontan pou sa fè nou plezi pou kapab kolabore mwen ansanm avèk ou non pa man se Cossy Jekinlove 2023 fwa pi wouye pi koupe menm enèji menm foug menm detèminasyon menm motivasyon menm vibrasyon menm pwisans menm tonus pou m ka prezante nou tout dènye nouvèl ki apenn tonbe nan peyi Dayiti, rale chèz ou chita rale boutèy dlo w, juste le temps de la pause juste le temps de la pause rete konekte pa debranche n ap tounen talè. Legliz sa a ke nou te kapab fè konfyans pou ede timoun nou yo nan chemen demen, ki te kab ede kenbe men lajenès pou yo te kab avanse pi devan. Enben, se menm legliz sa a ki panse ke yo kab ouvè kò yo, rantre zam andedan peyi a, bay bandi zam, tandiske yo ta sipoze yo preche levanjil, preche yo lapawòl de Dye. Zanmi entènot! Pase Fritz Désiré aktyèlman la a, se enfòmasyon ke map lage nan men w. Gade prale kay ou pwene nòt, paske map ba w kote nèg sa yo ye maten an la. Viv Fritz Désiré, nap raple, ki se pi gran responsab lekòl Sen Pyè te ka genyen nan Rue Capois e ki sou zòn Channmas la. Mesye sa aktyèlman la ke dcpj ap chache a balèn nan la, li pa kite peyi a, li pa Sendomeng, li pa Kiba, li pa Panama, se la nan Pòtoprens la lap woule ansanm avèk nou ok, sètadi ke fòk lapolis mete l an branl, fòk lapolis mete pye l atè pou l ka gen kontwòl sa kap pase konsa Pa enkyete nou, paske mesye a li menm, se nan zòn nan l ye, l pa kouri ale, l pa gentan vwayaje. Men apa de tout, ebyen, e bagay sa yo ki pale, apa de tout, e avi de rechèch sa ki mennen, èske w konnen, zanmi entènot, nan dosye Legliz Episkopal la, gon twazyèm rapò, ayayay, ki sòti nan baf, ki rive jwenn dcpj? Ebyen, dcpj li menm li te gentan mete yon avi de rechèch, mete manda damne kont yon pastè ki pa janm egzekite. E pastè sa a, aktyèlman la y ap chache labalèn, li rele Dieune Dey oubyen Dieune Day, m pa konnen, ebyen se pastè sa a, ebyen ki enplike nan dosye rantre zam andedan peyi Dayiti. Men levanjil Bondye kite pou nou an! Bon, poukisa Jezi te mouri? Non, seryezman. Lè m ap gade legliz, m p ap gad payen, m p ap gad moun ki deyò. Men la kestyon kon dwa se poze se maten, se pou ki rezon Jezi te vin mouri? Premye repons w ap ban m, se pou l kapab, enben, e, e, lave peche nou, pou l kapab, e, padone peche nou, pou l ka fè nou gen lavi etènèl. E pa sa kretyen yo ap kouri di? Men li pa sa sèlman. Se pa sèlman moun ki konn pawòl la ke Bondye te vin mouri pou yo, men l te vin mouri tou pou moun ki poko konn pawòl la. E se poutèt sa nan labib li di, bon m anvi fè levanjil maten an avèk pastè yo, m anvi fè levanjil maten an avèk pè yo, m pa konnen men m anvi mete levanjil nan men yo. Pawòl Bondye a di, Ale, fèt de tout lè nasyon dè disip, anlè, batizan, o non di Pè, di Fis e di Sentespri. Bon, lè m gade andedan peyi Dayiti, m wè P. enplike nan rantre zam andedan peyi a. M wè pastè enplike nan rantre zam anndan peyi a. San konte ke gen pastè ki enplike nan asasina yon prezidan de la repiblik ki eli demokratikman. Eske se sa ki bòn nouvèl la? Eske se sa ki prèch la? Eske se konsa ou ka preche moun yo? Eklere lantèn mwen, eklere lantèn mwen, fè m wè pi klè, pale avèk Kosi, di m eske se sa ki preche la bòn nouvèl? Lè w gade de seri de moun ki ta sipoze kanpe pou yo kapab kenbe men w, pou yo di w men chimen syèl la, gade sa se wout pèdisyon, men chimen syèl la, epi men ki egzanp! ke yo bay popilasyon an, men ki egzanp ke yo bay moun ki deyò a, men ki egzanp ke yo bay payen yo, swadizan antre parantèz se konsa kretyen yo renmen rele l, men, men ki egzanp ke yo bay, ale preche la bòn nouvèl. Fè de tout lè nasyon dezi, èske se, men labib pa di, labib pa di ke ale fè de tout lè nasyon dè bandi. Anlè anlè donnant des armes et des munitions au nom du père et du fils et du saint esprit li pat janm di bagay sa donk esplikem kòman fè ke moun sa yo ki konsidere kòm pèsòn moral andedan peyi a epi se sa ke yap bay se sa ke yap remèt hee Bondye ki Jezi pam nan, Jezi map sèvi a, li menm ki te kite legliz sa a, m pa kwè. Paske lè w al gade, Apot Pòl pat konn rantre zam nan vil ke li te konn al vizite yo. E Apot Pyè, Apot Jan pat gen bagay sa yo nan men yo, kounye a la ki mesaj? Ahh ayiti telman pa gen chans zanmi entènot Ahh a la ti peyi pa gen chans mesye ayiti telman pa gen chans satan se sèl peyi kote ke satan met ak bondye pou yo kraze peyi a bon si n te ka pèmèt nou di sa ok san vouloir blasfeme satan met ak bondye non an serye si ke Pastè nan touye prezidan. Pastè nan rantre zam. Pè nan rantre zam. Pè gen kontwòl oubyen gen kontak, ann di sa pito, gen kontak dirèk avèk Vitelòm ok ki touye Antoinette Duclaire, ki touye Diego Charles. Nou soyez plus clair. Ok? Yo gen kontak avèk Izo. Epi ougan li menm sal fè lap bay bandi degre poul pa pran bal eske n tande de koze se sèl peyi ou tande bagay sa ok e la nou tande eskandal la pete an 2022 men la keston kon dwa se poze se depi kilè ke moun sa yo ap rantre zam andedan peyi a. Se depi kilè ke moun sa yo ap antre zam andedan peyi a? Bagay yo pa senp ditou non. Se ta di tout tan n ap pale mal de Aristid, li fè vre. Tout tan n ap pale de Michel Martelly, li fè vre. Tout tan n ap pale de lòt prezidan yo, Boniface Alexandre, Privè, Jovenel Moïse, nèg sa yo e yo wi ki se premye sous ki kraze peyi a. Bib la anba men yo, epi yo di w, gade, ou kapab kanpe pou pa pran bal andedan peyi a, ok, epi 9 milibèt lòt la sou kote l wi. Mwen di w o non de Jezi, ou ka fè sesi, ou ka fè sela, 9 milibèt lòt la bò kote l wi. Bon pè yo menm menm se gwo galil ke yo genyen. E lè m tande bagay sa, m ap di ke, nèg sa yo k ap pale de lavi etènèl, nèg sa yo k ap pale de padon, de chanjman enteryè, lè nèg sa yo ap priye zèb pa leve, An m panse ke n te wè pastè Gérald Bataille k ap di, Aba kidnaping! Aba sesi! Aba. Lè w tande nèg sa a, ou ta di, se se la setete! Poutan pa vo yon mèrd. M-e-r-d-e. Yo pa vo yon mèrd. Ni an fransè ni an kreyòl. Wè merd la, m di l ni an fransè ni an kreyòl. Ok? Nèg sa yo pa vo on merd. Epi ou tande ke nèg sa yo ap vin pale w ke nou pral manifeste, nou pral pran lari kont le gouvèneman an plas, paske sa pa bon, sa pa di sa. Oh! Epi se ou kap kraze peyi a? Non, pase, nèg yo poko konprann gravite de choz, la gravite de choz, gen bon ka konprann sa. A chak fwa ke ou pran desizyon pou rantre kargezo zam an Ayiti, lò ke politisyen pran lanmò ou pou lal nan geto, epa pou al manje. Se pa kòm du pain a beurre ok du pain beurre ok se pa du pain beurre se pa pate e machann fritay konn fè a e pa li pate kòde a e pa li ok se ne pa non pli de la pizza e pa kole wal kole danw sou zam nan zam nan gen repercussion sou sosyete a depi w rale l ou tire epi moun nan kawo. e pou enstale yon santiman de pè lakay popilasyon. Ha! Se sou kont pè yo ak pastè yo depi tann syèk sa gen kidnaping anndan peyi a? Ha! Epi chak dimanch, chak madi nan jèn, chak samdi nan vèy de nwi, Leve men w di Seyè ou kont kidnaping yo epi w wè lòt egare yo kap di Seyè ou kont kidnaping yo poutan pastè a gon gwo galil gon gwo ak 47 anba chè a san konte kagezon zam nan ki dèyè do chè a bon ou wè la a nou aktivi nou aktive GPS nou n aktive enben dwon nou n ap chache pastè Day pastè Dey. Paske fòk nou al wè ki tip de predikasyon ke l ap bay andedan legliz la. Ok? Fòk nou ka dekouvri ki tip de predikasyon ke l ap bay andedan legliz la. Eske li kanpe pou l di ke, bon, chak grenn moun ta sipoze gen zam yo nan men yo. Pou yo kab konbat ensekirite a. Eske pastè sa pa konn ap di ke, e ben li gon kagezon zam dèyè a, nenpòt moun ki vle l ap bay. Se sou kont ebe pastè sa yo, se kou sou kont pè sa yo, haa, ki fè moun laplèn pa ka ret lakay yo, ki fè moun site solèy kouri kite lakay yo, ki fè moun bèlè kouri kite lakay yo, ki fè moun matisan kouri kite lakay yo, se sou kont moun sa yo, oh nou mechan. Epi lè moun sa ap pale w de Bondye ok le seigneur m'a dit ce matin oh la la epi nenpòt lè nenpòt bagay yo ranpli gadjou poutan son grimas son pakèt grimas k'ap fèt on peyi on peyi on ne peut compter ni sur la jeunesse. Ka, sete jeunesse est dépravée, et la dépravation de sete jeunesse vient directement des gestes qui étaient là auparavant, qui bayon mauvais chemin, bayon jeunesse. Sa, nou bak a compter sur Ledikasyon? Dayè, nèg la kanpe l sou konsa, wè lekòl la ap ouvè, ti pa, ti pa, padapadapapapadap, sa e ti pa ti pa lekòl la ap ouvè. Ala ki peyi serye w t ap viv, janm tande bagay sa. Ok? San konte ke gen lekòl k ap mache a 18 milyon de vitès. Oh yes! Sa ki gentan nan chapit 25, lòt la nan chapit 5. Paske lòt sa ki nan chapit 25 lan te vin nan kou pandan mwad jiyè, mwa dout. E moun yo santi yo alèz paske pitit yo ki lekòl sa la a, enben yo gentan an avans de tout lòt timoun yo. Epi pou wè bouch yo men longè, E kay pè wi! Oh non, e pa konsa. E kay pè wi, li lekòl kay pè, kay mè wi, kay, se kay mè. Oh je, wi, mon fils est chez les. Ma fille est chez les soeurs, mon fils est chez les frères. Nèg kap prete zam anndan peyi a wi. E menm nèg sa yo tou wi ki met lekòl a 18 milyon de vitès la wi. On ne peut on ne peut compter sur ni sur la jeunesse, ni sur l'éducation que cette jeunesse n'a pas. On ne peut pas compter sur nos médias, dayè pa gen moun de serye kap fè edikasyon, kap fè fòmasyon. pou moun yo, e on ne peut pas compter sur l'Eglise. Yo te konn ap di w lontan, se les parents, l'école, l'Eglise ki se baz pou yon ti moun ka ap avanse. Se sa yo te toujou di. T'imagine maintenant, ke legliz et enplike dan yn sal afèr de kargezon zam. E poutan, kote, lè w tande avoka yo menm, olala, yo menm tèt fè mal tankou w tande yon nèg tankou Pegi Jan k ap jakase ba ou. Ou tande de se de moun tankou Samyèl Madistin k ap ranse nan zòrèy ou. Sans que yo pa ren compte de tout mal que l'institution sa fait pays peyi d'Haïti. Jamais yo pas gade tout mal que l'institution sa fait pays d'Haïti. Et c'est une méchanceté que ces gens nous font là. Et cette méchanceté est une méchanceté gratuite. Ils vont le payer très cher. Yes, Moun sa yo gen Poul peye sa trè chè. Men an nou kite dosye sa zanmi entènot men m pwomèt nou nan pwochèn edisyon pastè Dieunedai nou pral konn figi li nou pral konn video li nou pral wè kot pastè ap preche paske nou gentan aktive GPS li nou gentan aktive GPS nou poun gen kontwòl pastè a ok men an nou kite dosye sa zanmi entènot. An nou rantre nan lòt dosye ki konèks avèk dosye bandi, dosye zam ilegal andedan peyi Dayiti, pou m di ke bagay la fè skandal pandan tout wikenn nan. Anpil moun ap di m konsi, ou pa wè Izo pran plak Youtube, konsi mezanmi peyi a fini. Bon si kounya w wè peyi a fini, ou pa t ko wè toujou, bagay peyi a fini lontan. Peyi a fini depi sou lè Aristide vin dezyèm fwa prezidan. Non si manti di manti. Si manti, non m pa bezwen konn si se Aristide ki te kraze l, ni se ekip ki te an fas Aristide la men peyi a kraze. E m ap di w sa e 2 e 2 ekip yo wi ki kraze peyi a. Ou pa okipe phtk k ap voye e chay la sou lavalas, sou lavalas k ap voye chay la sou phtk e pa antre nan ti jwèt sa yo se tou lè 2 k kraze peyi a ok. Peyi a kraze. E mezanmi entènot, anpil kestyon ap poze. Ki kote chèf gang sa kap touye moun, kap kidnape moun jwenn plak youtube sa? Oubyen kòd kòman li te gentan panse poul te kab gen chanèl li? Dayè pou chanèl ou monetize youtube ok fòk ou gen ap viv aletranje, fòk kont lan kreye aletranje. Kiyès moun Izo gen aletranje? Hehehehe se la kesyon ke nou nou poze w men jodi a m vin avèk repons pou ou zanmi entènot ooh pataje video a pliz por favor paske gen anpil moun ki anvi tande sa map di a la humm gen anpil moun ki anvi non non sispann rapòte ou te tande ko si te di men tak 509 yo di ou jwenn yon video la moun kap di enfòmasyon de bòn kalite ke map baw la sous sa ki bay enfòmasyon pa sous piyant ok ok se sous kote dlo a koule pi fre ok pataje video a epi rale kay ou rale plim ou make ebyen zanmi entènot la kestyon ke nou nou pozon. Lèm aktive GPS mwen, mwen mete drone mwen anlè sou Vilaj de Dye, epi, pap! Lèm gade m wè son syen palmantè ki aktive chèn nan pou Izo. Adjee ou pral dim sa pa anyen, se pa premye fwa sa fèt, e pa e pa premye fwa ke e e e e an palmantè gen an ka gon alèz avèk izo, dayè yo te tou pre e e e izo a la fòk yo te fè patenarya, se pa sa, dayè nou pa ka pran sak pa nòmal la nou fèl vin nòmal, atansyon. Nou paka pran sak pa nòmal la fèl vin nòmal fè respè nou yon palmantè la poul kapab reji dè lwa yon palmantè la poul kapab ebyen jere popilasyon ki tal votel la pandan lap veye kòman tèl ou Tel gouvèneman ap mache, eske l ka konvoke gouvènman sa? Eske l ka mande pou yo revoke gouvènman sa? Eske l ka mande pou gouvènman sa amelyore travay li? Se sa yo gen pou yo fè! Donk, tu vwa, oken rapò avèk Izo. Epi zanmi entènot, sa potko anyen. Dènye lejislati k sot pase a la se te senkantyèm. Si lè m gade m wè s on ansyen palmantè ki soti nan karantnevyèm lejislati a. M di o o o! Ki koze sa a? Epi nèg la ban m do oke, nan dwonn mwen k ap filme misye, nèg la ban m do. Epi lè misye vire fè m di o! Gade pretan belize mesye! Apay misye kap fè tout bagay sa yo Banm diw sa pa etonem ditou non Paske Prentan Belizaire il est plus reconnu comme un chef de gang qu'un ancien parlementaire Fini wi Il est plus reconnu comme un chef de gang ke des ansy kòm un ancien parlementaire se nèg sa ka chache ti piti a wi kòmanl rele Anel Joseph fèl vini la fè radòt nan twazyèm nan la se misye ki gen bon rapò avèk ti lapli se li ka di ti lapli tire se li ka di ti lapli kanpe wi li menm li se youn nan moun yo paske Neel Cassy tou gen pouvwal nan twazyèm sikonskripsyon an èske ou konprann donk pretan Belizè pap viv an Ayiti ankò pandan yon sèten tan. Enben se li k aktive chèn nan pou Izo. Se li ki pran plak YouTube la pou Izo. Epi se li ki pòs li bay Izo. Sa di ke Izo al te kòm si al chache kontenè li. Non men fòk nou fè peyi wi. Paske sa, sa bay mwen yon pay. Ok, sa bay mwen yon pay. Sa tankou lè w retire s la nan peyi a lè l ekri an franse, ou wè se e pay la k rete. Sa bay mwen yon pay nan peyi a. Ok? Fòk nou fè peyi. E se yon djòs al dedwane bagay li epi fè pil foto, dandi, eksetera pou l montre ke bagay. Nan yon zòn nèg ki travay pou sa l ye a. Tandiske gen de atis ki tèlman travay yo, yo anwe nan stidyo. Popilasyon an pa ka gen apresyasyon pou yo. Mwen ap di sa. Si tout fwa gen gang kap monte andedan peyi a, e depi lè m kòmanse ap pale de gang andedan peyi a m toujou di sa, nou mèt rete kwè m, nou mèt rete klè sou sa. Se popilasyon an ki a 90 pou a 90 mil pousan. Pou m pa di 99 milyon ou milya de pousan ki responsab sa ki gen la a. Paske lè bandi a vini, l ap vini avèk yon baton. Ee ti moun zòn nan wi, pa manyen li. L ap vini avèk yon manchèt lanse men. Ee ti moun zòn nan wi, pa manyen li. Li vini avèk yon gwo e e e e. Li vin Li vin avèk 3 manchèt, 2 kanif, li vin avèk kouto, li vin avèk Li vin avèk yon gwo baton, e timoun zòn nan ki te l, epi l parèt avèk yon kagezon zam. E pou sa w tande a la, li kòmanse ap distribiye l ok lap distribiyel bay de seri de jèn ki andedan geto a eske ou konprann eske ou konprann sa kap rive a anpil atis lage de seri de mizik la pandan semèn nan la pandan mwa sa la ok nou pa fè pwomosyon pou yo men fòk kanmenm fòk nou fòk nou ee konprann travay la e kore travay ke yap fè a kreyòl la lage anie alèt lage fatima lage Tchobòl boy lage poukisa yo pa Al sponsorize moun sa yo poukisa popilasyon an pa Al gade moun sa yo poukisa se izo depi nan yon jou li gentan fè 1 milyon vyouz se menm lè tou izo ap fè live e djemil ap fè live an menm tan Etzer Emile son economiste nèg serye nèg santi bon wap wè live izo a 14 20 mil epi ou wè Etzer Emile a 500 moun nan menm lè a epa nou k sponsorize gang andan peyi a epa nou k vle poun desann nan nivo sa epa nou k vle nou rive nan nivo sa donk se vre ke lapolis sipoze pran responsabilitel. Se vre, fòk gouvèneman mete pye l atè pou rezoud pwoblèm bandi sa a. Men nou menm se nou k ap ki fè l rive la. E si tout fwa ke n pa t janm e denonse de seri de bandi, se nou menm ki fè sa. Paske nou toujou di se nèg zòn nan, se timoun ki leve la. Ok Donk Prentan Belize Ok Ou menm ou Nèg sa tout sezon li pa prentan sèlman li prentan l lete l lotòn Li prentan l lete l lotòn e livè an menm tan pase tèlman nèg sa fè andedan peyi Dayiti Bon an nou kite dosye sa zanmi entènot Si gen zay de bandi kap fete pou plak youtube ke yo genyen, ebyen la polis al mete presizyon sou se de seri de bandi ki panse yo ka monte sou la polis mal. Ebyen sa w ye menm e pa bandi w ye? Ebyen pandan weekend nan la dimanch pak, la polis voye pli de 7 nèg non bakòp, Pou rive sou gang ti makak. Men, m juj lapolis mal. Ou pa ka voye 7 grenn nèg sèlman, non bakòp. Pandan ke pa menm gen lòt bakòp an ranfò. E silvouplè ou ka wè se 15 bal ki nan zam yo, oubyen 5 bal pou yo ka tire bandi. Ebyen, ekip Ti Makak la, ki menm jan avèk tout bandi, toujou konn ki lè operasyon pral fèt, re ap ret tann nèg yo sou yon do kay, epi kòmanse vide bal sou yo. E, nan pami moun sa yo, gen 3 polisye ki ta mouri. Se pa ki ta. Gen 3 polisye ki mouri tèt nwè. Ok? E zanmi entènot, sa rete la. Men, lapolis la k pa p dòmi, Lapolis la li menm. Si se pat Frantz Elbe ki tap fè tenten anndan lapolis la, lontan n jwenn solisyon avèk bandi. Rive sou ti makak yè lendi 10 avril la. Sa w tande la la, se kòmanse sakaje nèg a katouch, sakaje nèg ak bal, e aktyèlman la zanmi entènot, gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5, gen 6, gen 7 bandi ki gentan al fè vwèl pou peye san chapo. Yal jwenn Bondye. Oh non! Gout sa pa pou yo. Hey retounen! Retounen bann bandi ke vous êtes ok! Al jwenn satan nan lanfè ok! Al jwenn satan nan lanfè! E aktyèlman la zanmi entènot, ekip Ti Makak la repliye e yo santi yo vrèman an difikilte apre ke lapolis li menm li fin vide bal sou e bandi sa yo. Bravo lapopo! Men m toujou di sa, mwen poko satisfè Pase se demantle m bezwen tande demantle baz sa a. Menm jan gon peryòd te Dieudrilme t ap ouvè kò li, m pa tande Dieudrilme ankò avèk tout baz li nèg li yo. Se konsa tou m pa vle tande pale de gang Timakak la menm jan avèk yon lòt pakèt lòt baz ankò. Lapolis kontinye travay, kontinye mete pou nèg yo. Eske Jezi te konnen pa toujou grimo konsa? Misye grimo on ne peut plus! Eske se pa konsa l te ye? Li te tou gon ti bab etc. Ebyen men Jezi wi, Jezi nan photoshoot. Wouuw Jezi nan photoshoot avèk disip li yo. Bagay yo konplike de de la République wi. Men an nou kite sa pou l pa fè ze zanmi entènot. Byenvini zanmi entènot nan ribrik sante nou pou jounen jodi a la. Jodi a n ap resevwa. entènot a tout oditè kap tande nou la e map salye w tou mesye Kofi frè m zanmi m e mwen menm mwen se Fils-Aimé-Eudes J. Valens mwen se yon teknolojis de laboratwa an mikwobiyoloji antre parantèz yon biyolojis e son plezi pou m ansanm avèk nou la e jodi an la. Ok alò e jodi a la ou gen e yon sijè ki vrèman enpòtan e nou gen pou n ka pale tès 1 2 kèt M la wi, mwen la. Ok. E alò nou gen yon sijè ki vrèman trè enpòtan nou gen pou n pale ki se botriyosefaloz. Ki sa li ye doktè Fils-Aimé? E bon jisteman botriyosefaloz la se yon mikwòb se yon tenya pli presizeman ke nou jwenn nan vyann pwason ke nou pran nan pwason e pwason lanmè yo paske ou konnen gen pwason dlo dous gen pwason e ki viv nan lanmè men botriyosefaloz lan se yon tenya pli presizeman ke nou pran nan konsome pwason ki mal kuit oubyen pwason boukannen etc. Ki fè, kap fè anpil ravaj sitou nan peyi twopikal yo tankou Amerik Santral e Amerik di Sid, e nou jwenn ni an Ewòp tou, e nou jwenn ni nan peyi ki an vwa de devlopman, nou jwenn ni nan peyi ki kote ke moun yo viv de pèch, etc. Alò, jan nap pale a la, nou konnen ke tout moun yo ki te gentan pase Vandredi Sen, tout moun se pwason ke E yo te kuit lakay yo. M panse ke ou plis presize ou jwenn li nan pwason boukannen, ou jwenn li nan lòt tip de pwason. Men eske moun ki bouyi pwason lakay yo, yo kapab jwenn tenya sa ladann? Oubyen tou eske se sèlman nan ti gen ti gwo kategori, gwo tip de pwason ke moun yo kapab jwenn tenya sa a? Ok, jist avan m reponn kesyon lan, e fòk m di nou se pou rezon sa a menm ki fè m te chwazi sijè sa a, paske nou nan peryòd fèt paskal la, ou konprann, e moun yo ap konsome anpil pwason, s on tradisyon, e m te jije bon ke pou m te pran sijè sa a. E nòmalman, men ki sa k pase, e nou jwenn li pli presizeman, mikwòb sa a nou jwenn li pli presizeman nan pwason, ki sòti nan lanmè ok kòman pwason li menm li fè gen mikwòb sa lakay li epi pou l transmèt nou li sè sa la kestyon donk pa bliye ke majorite otèl oubyen tou ayisyen li menm menm sèvis sanitè nou nan peyi nou pa fè travay li vrèman vre nou konnen gen anpil moun kap twalèt kap twalèt bò lanmè oubyen nan lanmè ok otèl yo tou le pli souvan otèl yo Otèl ki pre plaj yo, dèfwa, yo konn, twalèt yo konn debouche nan lanmè a. Lè moun nan fin twalèt, ou konnen, lè l flòch li, e kondui twalèt la konn al tonbe nan lanmè a. E pa bliye ke si gen de moun ki kontamine pa mikwòb sa, e twalèt moun sa yo menm menm yo toujou enfekte, pa bliye ke mikwòb sa se yon mikwòb ki entestinal, se yon parazit entestinal ke l ye, se nan entesten moun li plis chita, e se la l repwodui tou. E yn fwa ke l repwodui, e ze vè yo, pa bliye ke vè yo, yo se ovipar, pa bliye ke ovipar se èt vivan ki ponn ze, yo menm se atravè ze ke yo repwodui, e lè ke mikrob sa chita nan entesten ou, li ponn de ze o nivo de lentestin, nou konnen ke se la pou twalèt yo chita pou lè nan al nan twalèt pou yo sòti, vè lanus. E byen lè ke nou nan yon milye, nan viv an deyò, ou byen nan al pase vakans nan yon otèl, ki nan yon vil kotyè tankou zòn pèch yo tankou Jakmèl, Jeremi eksetera kote ke moun yo ap konsome anpil pwason. Lè ke nou ale nan twalèt, twalèt sa yo flòch oubyen moun nan twalèt bò rivyè a oubyen bò lanmè a eksetera e twalèt la li menm menm li prale nan dlo a e pa vre? Ebyen ze mikwòb sa yo menm pwason yo menm yo pral nouri de ze sa. ze vè a, pwason yo pral manje l, krab, ekrevis yo, kribich, tant lòt lòt bèt ankò ki pral nouri de ze sa. E pa bliye ke kòm ze sa piti, li pa ka detwi fasil, li pral devlope anndan vant pwason an. Lè ze a rive anndan vant pwason, li pral transfòme an lav. Lav lan se jèn vè a ki fèk kite ze a. E menm jan lè yon ze kale, li ba w yon ti poul, e pa vre? Men ti poul la li poko yon poul adult, sa vle di li se yon jèn poul. E menm jan an tou lè ze vè a eklò, lav la ki se bebe vè a sòti nan ze a li pral devlope anndan pwason an. Lè l kòmanse rive nan yon stad de devlopman li pral gen nan yo ki pral migre nan sèvo pwason an. Poukisa? Pa bliye ke daprè rechèch e sèvo pwason rich an yòd e an zenk jan ke yo di l lan ok. E sa fè w kwè gen de peyi nan pwasonye yo pwasonye se kote ke yo depoze pwason pou yo vann nan. W ap wè lè w al achte pwason nan izin pwason nan peyi serye, yo gen tandans a koupe tèt pwason an yo jete l. Si n ap gade byen nan bwat sadin, nan bwat somon yo, nou pap janm wè tèt pwason ladan l. Se kò sadin nan, kò somon an yo kite. Men pa mezi de sekirite nan peyi sa yo, kòm peyi sa yo gen dirijan kap panse pou yo, yo gen de sèvis de sante ki strik, wap wè lè wal achte pwason yo le pli souvan yo konn vann ou li san tèt. Ou konprann? Yo vann ou li san tèt paske se tèt la ki sijè a kontamine pi fasil. ok donk nou menm an ayiti nou manje tèt pwason nou men se anndan tèt pwason an menm lav la ki se bebe vè a konn al migre el al rezide an atandan ke ou menm lè w vin manje tèt pwason sa pou l desann nan vant ou pou l al devlope pou l transfòme an yon tenya adilt. Ok. Kounya la nou pral pase nan sim ki Ehe ou mèt pale. Alò e m tap mande w eske lè ver sa a rantre e e lakay pwason an e larve la e antre lakay pwason eske li pa poze pwoblèm avèk pwason an eske se e pwason kapab viv ansanm avèk ver la e e li kapab viv jiskaske e cycle de vie pwason li menm li fini? oubyen èske l pral poze l pwoblèm jiskaske nou menm tou nou vin viktim de sa? Nou menm k ap konsome yo. Ok, se yon trè bèl kesyon. Pa bliye ke gen yon evolisyon natirèl k ap fèt ant parazit la e pwason an. Donk, e sa k fè w ap wè lè pwason an li menm li gen mikwòb sa lakay li, e piske nou p ap viv menm kote a pwason pou n ap swiv li, lepli souvan tou, ou pap wè pwason an gen pwoblèm. Pa egzanp, lè yon moun gen mikwòb sa lakay li, li ba l vant fè mal, li ba li dyare, dèfwa konstipasyon, li rann moun nan anemi, li bay moun nan yon ta de twoub, yon twoub de tranzit entestinal. Donk ou gen dwa wè pwoblèm sa yo pwason an pa genyen l paske mikwòb la vin kreye yon relasyon de senbyoz avèk pwason. Senbyoz lan se lè 2 èt vivan ap viv ansanm, youn pa bay lòt pwoblèm. Ou konprann? Senbyoz lan se sa. Se lè 2 èt vivan, 2 èt vivan ap viv ansanm oubyen youn ap viv anndan lòt oubyen youn ap viv bò kote lòt, men youn pa kreye pwoblèm pou lòt. E m sonje m te pran M te pran egzanp sa avèk yon kòlèg mwen m t ap pale. Ann pran egzanp kochon k ap manje nan fatra tout jounen. Yon senp ti dekalaj m ap fè sou sijè a. Kochon an chaje mikwòb lakay li, men ou janm wè kochon ap touse, ou janm wè kochon an gen lafyèv, ou janm wè l gen dyare, ou janm wè kochon ap manje pou l al lopital. Non, sa rele senbyoz oubyen akotimans kote ke èt vivan an li menm, li devlope yon relasyon a mikwòb la kote mikwòb la pa nui l, li menm tou l pa nui l. Li pa nui m, ni pa nui mikwòb lan tou. Donk nòmalman li pap koze pwoblèm lakay pwason. Poukisa? Paske son tan l vin fè kay pwason. Li pa vin rete definitivman kay pwason an. Pase òganis pwason an pa ase solid pou jere fòm adilt mikwòb la. Pase w ap wè kou l kòmanse grandi, anndan pwason pral twò piti pou li, li pral vle sòti. Ou konprann? Li pral vle sòti pou l al kontamine yon èt vivan ki pi gwo toujou. Donk, se repons lan sa. Donk, li pap bay pwason an kenn pwoblèm, ni l pap detwi pwason an tou, paske li pap rete lakay. Men se èt imen an k al konsome apre ki kapab viktim de sa? Wi. Ok, ok. Gen yon prensip, gen yon prensip nan mikwobiyoloji, le pli presizeman nan parazitoloji medikal, e yo rele e relasyon antre ot e parazit. Nou tout konnen parazit lan li menm son èt vivan ki viv odepan de yon lòt. Men parazit lan li menm, li pa yon mikwòb dirèkteman. Se konpòteman èt vivan k fè l parazit. Sa vle di ke yon chyen ka yon parazit, yon moun ka yon parazit, yon cheval ka yon parazit. Parazit la se konpòteman w ki pral fè w parazit la. Ou konprann? Pa egzanp la, si si m rive nan yon laj avanse, m pa vle kite kay paran m e m ka travay, m gen mwayen pou m kite l, m di la pou m rete la, m vin yon parazit ou konprann? Paske m pa deside ale, m pa deside ale, m vle pou se manman m k ap pran swen m. Se konpòteman w ki fè w parazit. Piske mikwòb la li menm li afiche konpòteman sa, yo vin foure l nan klas de parazit. Parazit, ok. Ou konprann sa m di w lan? Enben an avanse non. Wè, map tann, map tande kesyon toujou. Alò, e, mwen, mwen, mwen konprann e kes, e repons lan. Men kounye a la, lè e larv la fin antre, ou di mwens lè ou fin konsome li, konsomatè final la, e li fin konsome pwason sa, e ke li menm, pwason ke li manje a li menm li kontamine pa larv tenya a, nap raple menm ki son vè, e ki, ki enpak ke sa pral genyen sou kò, sou òganism imen an? Ok, e pou m rive pi lwen, nan relasyon ki gen ant parazit e ot la, pa bliye ke ot la se èt vivan ki ebèje parazit la. Ou konprann? Sa vle di ke piske pwason, piske vè a, li pase yon tan anndan vant pwason an, pwason an se ot la, li l se parazit la. Epi ou menm lè w vin pran vè sa tou, ou vin ot la, vè a stil toujou parazit la. Ou konprann? Donk, men sa k pase. Gen de mikwòb ki konn bezwen plizyè out. Sa vle di si yon moun pou l santi l alèz fò l pase nan plizyè kay. Ou konprann? Men gen yon kay, yon dènye kay se ladan l pral rete nèt. E konsa parazit la fonksyone. Ou wè lè l ale nan pwason an, se kòmsi si yon moun ka al abite nan yon grenn chanm kay. Pa egzanp li di bon nan chanm kay sa m ap fè senkan. Men m p ap ret ladan l. Aprè senkan an, li vin kòmanse grandi, li vin adilt, li di kèt, chanm kay la twò piti pou mwen, Pou m alèz, fò m al rete nan twa kat chanm kay e lè l al nan twa kat chanm kay sa l ap rete nèt jiskaske l mouri. Ou konprann? Se konsa parazit la fè. Parazit la li menm li p ap rete nan pwason an. Lè l kòmanse rive nan faz adilt li, anndan pwason an pral vin twò vin twò piti pou li, li pral oblije janbe al nan yon òganis ki pi gran e ki ka ofri l plis tou. Ok. Ou konprann? Sa yo rele parazit. Sa yo rele parazit etewokzen. Etewokzen nan sinifi, se yon mikwòb pou l grandi nèt, fò l pase lakay plizyè èt vivan, anndan vant plizyè èt vivan pou l pase. Men, o definitif lan, oubyen dènye kote l pral rete a, se lakay imen an. Pase se imen an ki gen tout sa ki favorab pou li. Pase ke san imen an rich an pwoteyin, li rich an emoglobin, tout sa ke nou bwè ki gen kalsyòm, ki gen tout elektwolit yo se nan san nou l chita, e mikwòb sa a li menm lè l rive lakay ou l pral nouri de san sa. E sa fè w ap wè yo rele parazit sa yo parazit ematofaj, sa vle di yo nouri de san. Pandan ke y ap nouri de tout sa w manje, men l pral nouri de san ki nan kò w la, e sa fè w ap wè pwoblèm li pral poze lakay ou antanke èt imen pou m reponn ou an, li pral poze yon anemi sevè kote ke ou pral pèdi pwa, ou pral pèdi pwa, w ap vin mèg. li long anpil anpil e l gen yon dire de vi de 5 a 10 an. Sa vle di si yon mikwòb ou te gen dwa genyen l depi lè w Ayiti la, w al nan Biden avè l, ou rive dèyè w granmoun avè l, ou marye avè l, li la, si w pa janm al lopital pou fè tretman. Paske se youn nan mikwòb ki gen yon dire de vi ki ekstrèm. Ok? Donk, youn nan pi gwo pwoblèm li pral poze lakay ou, se pèt dapeti. Ou pral pèdi pwa, w ap anemi, dèfwa w ap gen dyare, dèfwa w ap konstipe. An gwo se 5 pwoblèm sa yo ou pral genyen nan peryòd ke l tonbe lakay ou. Men pwoblèm sa yo pral kòmanse parèt sou yon peryòd de 2 a 3 semèn lè ke ou fin manje pwason an. A vle di moun sa yo ki sot manje pwason nan peryòd pak la la, m panse ke peryòd paskal la la, twazyèm semèn mwa davril la la, si yo te manje pwason ki enfekte y ap kòmanse wè siy yo pou y ale lopital. E alò, se yon bagay ki ka trete ou di mwen se yon, m te kapab di, machann ki konn ap vann siwo pou vè nan lari yo, èske yo ka just al achte l konsa epi yo rezoud pwoblèm nan oubyen gen yon lòt fason pou trete sa a? E avan m reponn ou paske ou evoke yon yon sitiyasyon ki ekstrèm la. Sa vle di ke n ap viv nan yon peyi ki difisil. Se yon peyi difisil jan Theriel Thelus konn di l la. E tout moun tout moun sou kou. Machann k ap vann siwo eksetera nan machin k ap di w siwo a bon pou tout maladi. Pou 100 milyon maladi. Si siwo sa te bon pou tout maladi, pito yo fèmen tout famasi nan peyi a, moun k ap etidye medsin yo ki yo bay vag, paske si nou gen yon siwo ki bon pou tout bagay, nou pa oblije al achte anyen nan famasi. Brèf, kounye a la menm, pou m kapab reponn ou, èske l trete? Gon diferans ant geri e trete. ke anpil moun pa konnen. Gon diferans ant gerizon e tretman. Ou gen dwa ap fè tretman pou yon maladi men ki pap janm geri. Ann pran egzanp, gen tretman pou sida men sida pa men sida pa geri. Pa geri. On ale mye. Ou konprann? Tretman an li On ale mye. Yeah, e sa kon tretman. Yon tretman se yon ale mye. Ou konprann? Men sa pa vle di ke w ap geri. E zafè m wap wè m presize sou li, gon diferans ant tretman e gerizon. Ok. Genyen genyen tretman pou li, e ki ka menm debouche sou gerizon. Kòman? Nou konnen n ap viv nan yon sosyete kote ke moun yo pa fòme ditou, ditou, ditou. Ayisyen an li menm li gon pwoblèm, li gon pwoblèm avèk lopital, li gen pwoblèm ak tout sa ki gen rapò a teknoloji oubyen ki gen rapò a yon bagay ki avanse, yo pa, swa yo pa kwè nan li oubyen yo pè l. Pase mwen menm antanke, antanke biyolojis de laboratwa medikal, m, m, m, m swiv sa. M swiv sa. Ayisyen toutotan l pa prèske mouri l pa pral lopital. Yo pè lopital la. Yo pè lopital la. Men kou yo gen yon pwoblèm pou y al kay bòkò la, yo gentan sou tèt kamyon la rapid y al andeyò y al kay bòkò. Ayiti la se yon pwoblèm dedikasyon. Se yon pwoblèm dedikasyon k ap kraze pèp la. Ou konprann? Men nan ki sans? Pa bliye ke lepli souvan yon enfeksyon, lepli souvan gen twa faz nan yon enfeksyon. Li gen yon faz lejè, lè w fèk enfekte. li gen yon faz egi, lè w kòmanse gen tan a enfeksyon an san w pa fè tretman. Epi dènye faz la ki se faz kwonik, faz kwonik la anpil fwa se yon faz de non retou li ye. Ou mèt al lopital, tou depan de sa w genyen an, a ki nivo l gen tan ye sou ou, pa gen gerizon ankò. pa gen gerizon ankò. Ou gen chans pou trete avèk avèk de mikwòb sa m ap pale la, de patoloji m ap pale a la, fòk ou se yon moun ki sousye de sante w. Tretman an li posib, li posib se si w te gentan leve pi w al lopital bonè, men imajine w, w ap manje pwason, ou gen nenpòt ou gen nenpòt konbyen tan oubyen w leve nan yon zòn w ap konsome pwason depi lè w piti. Ki vle di ke si tout pwason ou ta gen mikwòb sa l gentan granmoun lakay ou. Ebyen youn nan e tretman ki genyen se yon entèvansyon chirijikal yo konn fè dèfwa lè vè a gentan adilt la ka pable kem diw li viv de 5 a 10 an e son vè ki ekstrèman long el gwo ou pa bezwen ken aparèy pou wèl e lè yo fin fè entèvansyon chirijikal la pa moun nan lakay moun nan yo konn ap retire e tenya bout pa bout anndan vant moun nan yo konn ap retirel avèk pens moso pa moso E le pli souvan gen moun lè yo gen mikwòb sa yo konn di yo konn santi lap bouje anndan vant yo pase se pa yon vè ki piti li ye. Son gwo bèt li ye ou konprann? Son gwo bèt li ye. Donk chans ki genyen pou trete an se si w gentan al lopital bonè. Ou wè si w gentan ale bonè pa egzanp la m manje pwason an la aprè 2, 3 semèn m gentan map vomi oubyen tou map dyare, map vin mèg Nan faz sa, nan faz sa kò a gentan voye de siy ban mwen ki di m ke m gon kò etranje oubyen m gon mikwòb lakay mwen. Men si nan peryòd sa m gentan al lopital, e pa bliye ke m ap m ap di tout moun k ap tande m la yo, wè lè w gon pwoblèm tanke w al lopital bonè ou depanse mwens e gerizon an pi fasil. E zafè ayisyen konn ap di, o mezanmi, yo voye m fè 5 egzamen pou tan mil kòb, mezanmi kòb la anpil. Men nòmalman, si w gen pwoblèm nan, ou te chita lakay ou, ou pa t janm al lopital la. Lè w vin, ou sou yon moun, ou parèt sou doktè a tankou yon kak prèske pèdi. Etanke sa w genyen an pi grav, etanke sa w genyen an pi grav, egzamen yo ap plis, depans yo ap plis, bagay yo ap pi konplike. Ou konprann? M ap tou di moun yo lè nou konnen nou pa vle depanse lajan lopital konsa, depi nou wè nou gen yon bagay ki nou vin santi nou yon jan ke nou pa t konn abitye santi nou, oubyen nou gen yon malèz ke nou pa t konn abitye genyen, gen tan al lopital pou yo gen tan fè tretman rapid, pou yo gen tan konn ki sa l ye. Ok? Lè moun nan fèk enfekte. Ou mèt ale, ou mèt fini. Lè moun nan fèk enfekte. pou m kapab fini, li tretman an pi fasil, paske se yon maladi ki trè konplike, vè ki rele botriyosefali, se tenya, maladi a rele botriyosefaloz, lè l rive nan faz kwonik li ki se twazyèm faz la, li trè konplike a trete, m pa p ban nou manti, li trè konplike. Si depi lè w vin santi siy yo al lopital, y ap preskri w dè siwo, y ap preskri w dè konprime pou jete vè a nan faz jivenil li, konprann? Lè l nan faz jivenil li, li pi fèb. Arèt de la, li plis pa ka kontrekare medikaman yo. Men depi ou gen tan ki te rive nan faz adilt li, ok, ou ki te rive nan faz adilt li, gen tan granmoun, li pral deplwaye tout defans li pou l kontrekare nenpòt ti medikaman, ti konprime, ti siwo a l bwè. Ok? Epi, m ap tou di moun yo pou fini, evite pran medikaman san konsantman yon medsen. Ou pa ka leve konsa ou gen yon vant fè mal, ou di a bon m'al bwè tèl bagay. Ou pa menm konn kisa ou gen, kisa k ba w vant fè mal. Ok, ou mèt pale. Doktè Rudy, avan nou, ou konnen se yon dènye kestyon paske lè a e kontre nou la. Nou pa gen pwoblèm, nou pa gen pwoblèm. Ok, e alò, men kounya la n'ap gade maladi a, son maladi ki vrèman ekstrèm. Petèt nou, anpil moun te ka pran l a la lejè oparavan, men jan n'ap gad bagay lan la, li pi konplike. Kòman yon moun k al nan mache, sitou nan mache pwason m konn wè k gen Fontamara a, li pral achte pwason, vwala, sa vle di yo mete pwason nenpòt jan, ou pa gen kontwòl sou pwason yo, èske l ap genyen, èske gen yon bagay, gen yon endis ki pral montre ke pwason sa li menm li genyen vètenia, èske kòman l ap fè konnen li menm? Paske w konnen machann yo menm y ap vin vann li nenpòt jan, sa vle di malad ou pa malad. E dayè se bèt ki prèske mouri yo se li menm nou plis itilize. E nou di avan l mouri ann manje l. Donk kounye a la kòman moun sa fè konnen ke pwason sa li menm li enfekte ou dimwens sa pa make sou pwason ou pa p wè sa a? Ok e son trè bèl kesyon poze e banm di w byen pa bliye ke gon seri de responsabilite gon seri de konsta gon seri de voye je se travay leta li ye e sa k fè w konprann nan peyi serye yo kote yo vann pwason nan izin yo nan pwasonri yo nan milye de pèch yo leta toujou voye de teknisyen de laboratwa de syantifik medikal de mikwobyolojis de etidyan byoloji medikal pou ou vin fè de depistaj sou pwason, pa menm sèlman sou pwason non, sa vle di ke nan peyi serye depi se kote kap vann vyann, nan bouchri menm, nan bouchri yo, nan fèm yo, kote ke yo fè elvaj pwason, yo fè elvaj vyann, ministè sante nan peyi sa yo toujou voye. toujou voye dè ekspè an milye medikal, dè ekspè an mikwobyoloji le pli presizeman, pou al fè dè konsta, pou al fè dè voye je, pou yo konnen eske ki pwason, oube ki tèl pwason, ki gwoup pwason ki kontamine, ki kote nan lanmè a tou ki pa bon, ki kote nan lanmè a moun yo twalèt, ki kote nan lanmè a ki enfekte, ki tip de pwason pou yo pa manje. Donk, nòmalman nou pa gen bagay sa yo. Nou pa gen bagay sa yo nan peyi nou malerezman. E sa k fè w ap wè e pa gen okenn peyi ki kapab detekte, ke yon machann kapab detekte si pwason an kontamine ou pa nan figi. Menm ou menm ki spesyalize nan domèn medikal, ou pa ka parèt sou yon vyann oubyen ou pa ka parèt sou yon pwason pou w di bon, li gen tèl bagay ladan san m pa pran yon echantiyon de pwason sa pou m al nan laboratwa avè l pou m egzamine l. E sa k pwòp nan se analiz la. Ou konprann? Nou konnen lasyans li menm se pa menm jan a vodou, se pa menm jan a mistik. Kouman annik prèt m gad pwason nan je m di bon pwason sa malad li pa bon. Non. W ap wè y ap si m bezwen konnen si pwason y ap vann Lawochèl yo nan milye Fontamara kontamine, Leta ap voye yon delegasyon de biyolojis, de teknolojis medikal oubyen de teknisyen de laboratwa l ap voye yon delegasyon al verifye, al fè prelèvman sou pwason yo. Nou prale, lè ap fè prelèvman, sa vle di n ap pran yon moso pwason oubyen nou kapab pran yon pwason, nou ale nan laboratwa avè l, nou diseke l, sa vle di nou koupe l, nou ouvri l epi nou analize tout moso pwason sa yo nan mikwoskòp pou n konnen èske pwason sa yo kontamine ou pa. Men nou pap ka rete konsa n ap gade yo nan je pou n konnen si yo kontamine ou pa. Donk e meyè konsèy ke w ka bay moun yo se pa manje tèt pwason an lè ou jwenn li? Monchè pi gwo konsèy la si m ta gen pou m bay li se leta m t ap bay li avan ou konprann byenke Byen ke tèt li ta di tankou wòch yo pa ap okipe nou, Nèg sa yo pa bay nou pa menm konsèy bezwen non. di yo tou. Ou konprann? M pa, non m pa pral pèdi tan m bay nèg yo konsèy paske sa m ap, sa m pral di yo a yo konnen l pi byen, yo konnen l pi byen pase m, se fè yo pa chwazi fè l. Vwala. Donk mwen m ap adrese m avèk, m ap adrese m avèk popilasyon an pito e mesaj ke m ap voye ale a pa sèlman pou lèzayisyen paske mikwòb sa a, li dan tou lè peyi kote ke moun ap konsome pwason. Ou konprann? Donk pou tout moun kap tande m la a, se pa pa manje tèt pwason an. Gon fason pou nou kwit pwason yo. Fò nou kite pwason yo byen kwit. E sa fè yo di li toujou pi bon pou nou konsome pwason bouyi ke pwason fri. Paske lè pwason an bouyi an, chalè a penetre tout rekwen anndan pwason an. E pa bliye ke mikwòb sa li pa twò rezistan a la chalè. Depi pwason an byen bouyi, mikwòb la ap mouri. Ou konprann? Ok, ok, ok. Donk pwason fri an li menm menm, yo remake ke lè nou fri pwason yo, mikwòb la pa mouri. Rezon, nou pase pwason nan farin, e farin nan vin sèvi kòm yon boukliye, kòm yon baryè pou mikwòb la, a di, kantite chalè ki ta sipoze penetre pwason an, farin nan redui ladan. lè w pase l nan farin nan. W ap wè gen moun ki konn fin fri pwason an tou ki lage l fè yon ti bouyi nan sòs men ki pa sifizan. Li pi mye pou konsome pwason an bouyi ke w konsome l fri. Men sèl solisyon se kite pwason an byen bouyi konsa pou chalè e dlo a kapab detwi mikwòb la. Ok mèsi e paske ou te aksepte ban nou e ti e ti tan sa pou nou te ka pale sur la sante nap raple ou se teknolojist medikal e ke anpil moun ki gen e ki gen kòmsi ki gen yon preskripsyon e an tèm danaliz an tèm de degzamen pou yal fè yo kab toujou kontakte w nan pòtoprens ayiti e e nimewo se se kisa li ankò Udjy? Y ap kontakte m nan nimewo sa ki se 47 49 58 72, sa se nimewo laboratwa w lan. Tout moun ki nan anviwon Pòtoprens lan, Kafou Fèy, Maglwa Anbwaz, Ri Nikola eksetera, Bòstad, Premye, Dezyèm, Twazyèm Avni, Bouchard, si gen moun ki nan anviwon sa kap tande m, oubyen nenpòt kote ou ye a tou, depi ou pa twò lwen m, nap kapab kontakte m nan 47 49 58 72, nou pa sèlman fè egzamen, nou ba ou konsèy tou kòman pou w jere timoun ou, gen de moun lè yo fè bebe a yo pa konn kòman pou yo jere timoun nan, yo kite timoun nan pran mikwòb nenpòt jan, nou bay de konsèy, nou fè de fòmasyon an ling tou pou jèn manman yo, jèn manman ki poko gen sans de responsabilite pou jere pitit yo, nou fè de fòmasyon tou, e nou bay de bous detid tou, an teknoloji medikal, syans enfimyè, an famakoloji, teknik radyoloji, nou bay de bous tou, nou bay de demi bous tou a domèn sa yo, yon moun ki ta vle benefisye, e nou gen lekòl nou ki se Infopac Université, ke mwen menm mwen ansenye ladan, e m se yon responsab ladan, ke m kapab pèmèt jèn yo pran demi bous, ou menm ki ta renmen vin yon sekretè medikal, yon ajan de sante, e ou kapab kontakte nou nan 47 49 58 72. Merci Doktè Richie a yn pwochèn fwa. Ok merci a ou menm tou se te yon plezi frèm. Bagay yo vrèman konplike andedan Pòtoprens, lòt enfòmasyon nan emisyon jounen jodi a la, ratman gaz la ap fè pale de li, Andedan la repiblik anpil kous andedan peyi a enben sitou nan Pòtoprens kòmanse monte enkonsiderableman fòk mwen di w sa ta 15 dola gentan pase a 100 goud sa k ta 50 goud gentan pase a 15 dola sa k te 25 goud gentan pase a 50 goud bagay yo konplike paske gaz la ke gouvèneman an te monte a 570 goud nou lide pou n te kapab jwenn plis gaz Gen ratman aktyèlman la, ann al swiv popilasyon ki vrèman estomake, ki vrèman pa ka konprann sa k ap pase a la, andedan larepiblik. Travaux pou nou li pa bon ni pou chofè ni pou pasaje nan sans lan paske pri wap peye gaz la wap pale de chofè pri yap peye gaz la pasaje yo menm li pa yo pa vle peye l nan pri sa yo mande pou peye nan 50 goud Pou ta yon ti bagay lè vin peye, lè vin fè kòb gaz la pou yo manje yon ti bagay, e yo pa ka vini konsa. Bay chofè, bay pa bon pou chofè yo, e dezyèman li pa bon pou pasaje yo tou, paske pasaje yo menm ti sa y ap fè nan lari an la. Se yon travay pou yon 100 goud, w'al gade sot la rive di ki nou ap peye 50 goud, sot la, sot Lawane gade sot rive Labisina w'ap peye 50 goud ankò. Se yon travay. Alò konbyen kòb ou peye soti Wani 87 pou rive bò lapisin an la a? 50 goud aktyèlman la a. Wi, wi, wi, wi, wi. Li pa bon pou chofè a. Lè w fin, lè w fin evalye pri gaz la avèk pri, pri machin nan, w ap gade, w ap si w pa jwenn anyen. Wè si w wè pou gaz w ap travay sèlman. A e nan sans sa a, m ta renmen Leta li menm, kòm yo, kòm yo di galon gaz la 300 dola li ye, kòm m pa machann gaz mwen menm, m pa konnen. Sa m ta renmen Leta, kòm si Leta, pou l, pou mwen Leta nan dòmi. Sa pral fè mwen menm si m te gen 300 dola nan pòch mwen m ta pral achte yon galon gaz m lage dèyè dwe dèyè do kay leta m reveye l nan dòmi. Se sa m ka di kòm konsèy. Menm bon pou yo pa vle peye nou poukisa leta pa di yon mo pou nou yo pa di anyen pou nou men imajine w byen e malerèz yo nan kisa yo lage yo e nou menm ki jèn la k ap pase mizè n ap pran solèy pou n peye kay pou n peye kay pou n fè yon pakèt bagay ki di lekòl pitit pou n peye bagay yo di leta pa vle di anyen pou nou Galon gaz la gentan vann 300 dola, gen kote yo oblije fè w peye li 280. Men imajine w byen, kòman w fè pou w te yon moun? Moun yo vle menm pri a pou yo toujou peye. Imajine w, ki sa li ta di avèk nou? Kounya konbyen kòb nou fè moun yo peye pou sa? Bon, oblije si w di moun nan kousa li t 100 goud, ou di l 30 dola, l pap vle ba ou l. Li oblije bay menm 100 goud la. Wa konprann nan ka sa kòman ou wèl hein imajine ou byen si leta tap fè yon bagay pou nou menm la lavil ou paka ale menm la ou wap rive la 43 fò ou peye ou paka pa peye pou ou pase imajine ou byen ou pa wè nou nan tout sak difisil yo. Ou travay bon m pa konn pou lòt yo men mwen m pa travay paske pandan gaz la moute al pa bon pou nou. Pandan l moute konsa la eske ou jwenn li achte? Ou jwenn li achte men li gentan nan 280 dola la. Nou konnen pandan gaz la monte konsa, èske ou menm chofè moto, pasaje nou pa konn nan ti fil a retèd avè yo nan ti diskisyon? Moun yo ka plenyen akoz ke gaz la monte. Èske ou tande konbyen yon galon gaz vann nan kafou? E pa sèlman nan kafou non, se plizyè kote nan peyi a wi. Paske gon kote yo di m la, an deyò, gaz la vann 700 dola, yon galon! Humm, e se pa mechanste mezanmi. Yon galon gaz ap vann 700 dola. Ok, nan Pòtoprens la l ap vann 1500 goud. Tandiske gouvèneman li menm di bay li pou l kapab enbyen eh vann a 570 goud nan ponp. Men gaz la pa janm rive nan ponp yo vre. Humm. Se te Jovenel Moïse nou tap gete fè manifestasyon. Se te Jovenel Moïse. Men, men, men, men, men, men braden nou. E se vi nou pa ka fè anka. Fè Jovenel Moïse ale. Ou men kounye a la. Kon fè m pa ka jwenn sa ki tou nou sijè de manifestasyon. Humm. Non. Kon fè m pa ka jwenn sa kom yon sijè de manifestasyon. Se vreman di nenpòte kwa wi sa. Kòman sa fè pa ka yon sijè de manifestasyon? Hum? Tèlman n alèz? Tèlman n santi n byen? Tèlman nou konfòtab? Tèlman tou va byen? Pale avè m non jodi a. Tout manifestasyon sa ki ta fè kont Jovenel yo. Kote yo? Pale avè m! Dim kote tout manifestation ken tap fè kont jovenel yo kote yo. E kounya sa kap pase. Poukisa m paka jwenn menm vibe la anko. Poukisa m paka jwenn menm popilasyon sa k mete pye la te anko. Sa kap pase konsa. Tandiske ke bagay yo vin pi rèd, bagay yo vin pi di de jou an jou. Eske n kab kite bagay yo stil kontinye konsa? An tou ka, ap man gaz, an de nan peyi d'Ayiti, si André Michel pat sou gouvènman, nou tap tande, an gouvènman sanginè, an gouvènman se si se la, nou menm nan strikti SDP, ranse nan zòrèy moun, ranse nan radyo pou granmesi. E kounye a n bezwen, e kounye a n bezwen pou beton chofe. E jan m toujou di l la. Ou wè lè beton chofe, lè nou sentre grenn Ariel reyèlman, nou pa sipoze nan manifestasyon lari sèlman. Fòk gon ekip k al pale avèk Ariel Henry pou l kite pouvwa a. Kòm nou pa janm fè sa, nou toujou vle e Ariel Henry ta mete n nan ti pòs, et cetera, men paske, paske popilasyon pa enterese nou. Tout sa popilasyon ap viv pa enterese nou. Nou vle se nou pou toujou la. Si w pa gen pòs sa w al pran sa. A la waka kontinye konsa. An tou ka, lòt enfòmasyon zanmi entènot, depo bouda Pierre Esperance pran nan dife. Humm. Notre petite guerre de désespoir kap simen latroublay pandan plizyè lane andedan peyi a, enben resi jwenn ak zo grann li. Paske, yo di w sa, yon jou pou chasè, yon jou pou jibye. Pierre Esperance zanmi entènot, bagay yo konplike nan men li la paske gen plis pase 13 plent ki depoze nan dcpj kont misye. Oh! 13 plent wi! Humm. Ann a swiv Fednel mon cheri. Mèt, jan nou di l la, an fevriye 2019, Komisè Paul Léon Zulard kite fonksyon l aprè di mwa, je kwa, septanm 2019. Dan lentèval Komisè sa te la, se lè sa manda fèt. Donk si gen moun k ap mande jistis, ki vle fè mete ekleray, mete limyè sou sa k rive Jovenel la, se la a pou kòmanse. Se manda sa a dabò, se pwen de depa tout ankèt. Si gen yon jij k ap enstwi dosye sa a, li pa teni kont sa, e afè pa l l ap fè. Paske, se manda sa a ki kondui a lanmò Jovenel. E kilès ki fè manda Noël Cyrus? Ki kote l chita? Yo fè yon ti gwoup Se alye Pierre Esperance, yo fon ti gwoup, komisè gouvènman an pote li e aktyèlman la, sa pral fè, sa pral fè resòti pou nou la, kounya m'ap touche. Pierre Esperance rann li kont ke pou l soti nan sa li la e sèlman tribinal premyè enstans de Port-au-Prince ki ka sove li. Kisa l fè? Li kontakte ti ekip li. Epi l gen yon kamarad li ki se Paul Héronzé la ki se alye rnddh ki nan kabinè minis jistis la k ap fè lepon pou li e pou kondui dosye yo. Ki dosye? Dosye krim yo ke l te masak Lasalin, ke l te masak Dèlma 32. Kel te afè Shelson Sanon, kel te afè gang 4 pa 4 pou tout al tonbe nan panye jij pa l ke l chwazi ki se jij Jean Wilner Morin. Ay chwa pa l li fè. M pa konn si l chita ak jij la deja. Men nan demach yo e konsa yo planifye, yo planifye kou a. Dosye a ap soti Paske mesye sa yo ki nan kabinè minis jistis la yo di misye, tout otan ke se yok la, ou pap janm parèt devan la jistis pou kèlkeswa dosye yo, yo repwoche w la. Donk, e pou sa, yo te planifye pou yo ekri dwayen an, mande l yon odyans an prive, menm jan l abitye fè, yon ui klo. Li te mande, li mande plizyè jij ui klo, Bernard, jij Lamarre, Jij ki te arete Sherson nan, li toujou mande yon wi klo. Donk li mande yon wi klo, l ap ekri, mande yon randevou, e apati de la, li pral planifye pou sa, e li dispoze yon anvlòp. N ap gentan konnen ki montan ki nan anvlòp la, pou ke zanmi sa a ki nan kabinè minis lan, pou fè pakou avè li nan dosye a. E sa k fè nou di minis jistis la, ke. Ale nan dcpj, ale nan tribinal premye enstans nan pakè de Pòtoprens pou l wè ki sa k genyen kont Pyè Esperans. O nivo tribinal premye enstans de Pòtoprens, gen plis ke 5 plent ki depoze kont Pyè Esperans. Nan dcpj, gen plis ke 13 plent ki depoze kont Pyè Esperans. E an dènye. Lye, oubyen dènye plent ki depoze a, se plent Shelson Sanon an. Ki di kisa? Se pou vòl, ekstòsyon, kidnaping, asosyasyon malfektè. Donk èske yon yon ansyen komisè gouvèneman ki te kolabore avèk yon jij kriminèl ki andedan tribinal premye enstans de Pòtoprens kapab kontinye ap patoje ap sal imaj jistis peyi a e pa bilye ke gen de ju ki te di pè esperans detwi jistis la nou di juj yo se pa tout afè vre pè esperans detwi jistis la nan tribinal premye enstans de pò oprens pè esperans domestike a yon sèten tan o nivo dcpj men e pa kounya la ke esperan gen kontwòl cspj paske li gen li gen kowòm pou kapab pèmèt li pa pè pa kite dè jij sètifye men lè w al nan rès peyi an se se tout a fè le kontrè pa gen oken tribinal premyè enstans nan sa k rete yo ke pyè esperans gen otorite pou l fè sa l vle. E sa l vle l fè a, li fè l la a, nan tribinal premyè enstans de Pòtoprens. E sa ke nou di jij yo, nou di dwayen an, nou menm, dosye pa nou an, plent pa nou yo, p ap ka trete nan tribinal pa l la. Paske se. 2 pwa se jij se bagay patipri kap fèt se bagay moun pa ka fèt donk pè esperans pa ka fè tout dezòd sa nan peyi pandan 23 zan detui moun san karaktè moun pou jounen jodi a la menm tribinal sa ke l te detui ke li menm li di ke l pèsekite l pa ka vin nan biwo l Fòk yo fè yon jan pou l vini, epi l kolabore avèk yon komisè gouvèneman ki te marye sosis li avèk Jij Noëlcius ki met manda dèyè Jovenel, manda d'arrè, e dosye a pase pakè, biwo, e kabinè, kabinè dwayen an, epi l al jwenn yon jij, epi manda met dèyè Jovenel. Li, yal arete Jovenel, Jovenel mouri. Ki lè manda sa remèt? Pandan administrasyon komisè gouvènman Paul Erons Vilard ki kounya la kap fè tout sal konnen, tout traktasyon. E nou di yo, se byen konte, mal kalkile. Si yo panse ke yo ka antere dosye sa yo, yo ka antere san moun ki vèse yo, sou pretèks ke Pè Esperans tou pwisan, li bay tout moun manti, li bay blan manti, li bay nèg manti, Li twonpe, li twonpe lapolis, li twonpe lajistis, li detui sektè dwazimen an. Donk jodi a nou di non dwayen, non majistra, non komisè. Fòk limyè, fòk limyè fèt sou dosye sa a. N ap kontinye pou n di ke. Dekonte! Mal kalkile pou piti pyè de dezespwa. 23 zan w ap kraze yon sistèm. 23 zan w pa di ee, bon ann fon kanpe non, ann fon ola. Ba w santi w konfòtab. E moun pa w yo k toujou la. Pierre esperance wi. Moun te kapab pran kòm moun serye menn. Pierre el desespwa menn. Moun nou te ka pran pou moun serye. Paske nan peyi lè yo di yon moun responsab de dwa zimen. Nèk sa pa yon nèk ki e pa ireponchab selman non. Son nèk ke kòm si ou pa ka manyen l telman l pwòp. Epi nèg sa ap antre nan lajistis, li fè dis, li fè dat. Konprann? Donk, Pierre Esperance gen plis pase 13 plent nan dcpj, m ap mande ki sa pretann pou yo mare mesye a? Se ton moun san non lontan, nou gen tan rive sou li. Men se Pierre Esperance, e moun pa nou, nou pa pale. E mwen di sa, gen plis yon lane m ap swiv Fednel Monchery avèk Pierre Esperance k ap goumen antre yo. Depi sou peryòd kote ke Pierre Esperance site non Fednel nan dosye masak Lasalin, ok, m ap swiv. Tèlman gen bagay ke Fednel Monchery di sou Pierre Esperance, m di kèt, fòk omwen gon jijman. Pou m resi konn kiyès pou m kwè. M di tèt mwen sa. Fòk resi konn jijman pou m konnen sou ki bit mwen kanpe. Donk, m pa ka ap tande Fednel toutan toutan. E poutan, popilasyon an bezwen yon eklèsisman nan dosye a. Jiska prezan n pa ka jwenn li. Antouka, fòk mwen di w sa zanmi entènot, Pierre Espérance, an nou kite dosye sa zanmi entènot, an nou antre dirèkteman nan dosye asasina 2 e Jovenel Moïse. Zanmi entènot, nou pral pale de bagay ke ou pat menm pran sa an kont. E nou jodi a la, alò pandan semèn nan la, nou gen 8 pati ke n bal wè nan asasina Jovenel Moïse la, sa ki koz, sa ki kreye asasina Jovenel Moïse la. Men nan emisyon jounen jodi a nan pran selman 2 pati. Premye pati a, nou pap ka fèl pou, alò, fòk nou di sa, tou lè 2 pati sa yo nou pap fèl pou kont nou, nap gen fouko ansanm avèk nou ki bal e, ki bal eksplike nou kòman nèg yo planifye pou yo touye prezidan. Men premye pati a, se yon istwa ki bal rakonte. E istwa sa a bal tipik avèk istwa pèp ayisyen ap viv la la. Li bal tipik avèk sa ke opozisyon te kreye pou nou. E dezyèm pati a, nou pral gade ki plan ke Jovenel Moïse te genyen. Èske se pa sèl prezidan sa ki te vin avèk sèl plan sa a andedan peyi Dayiti? An al swiv. Frè m ak sè m k ap koute m, te gen yon epòk nou te fè listwa. Pou anpil nasyon sou latè, se pa nou k te fè listwa men se listwa k te fè nou. Fason nou te pran lendepandans. Men apre lendepandans. Yo pral asasine papa nasyon an. E jiska jounen jodi a frè e sè byeneme, pa gen okenn kote ki ekri yo te arete entèl entèl nan kad asasina papa nasyon an. Donk, ou kapab wè depi kilè gen yon gwoup nèg ki pran jistis la an otaj. Jounen jodi a dènye kouk pou touye koukou a. Anpil moun pa sispann poze tèt yo kestyon men Ayiti sipoze chanje men pa kisa nap kòmanse pou ke nou chanje peyi Dayiti. Nan jou sa yo la FBI debake e sa w tande a. yo kesyone kolonbyen yo ki nan penitansye nasyonal e yo debake kay prezidan Jovenel Moise. Pou konprann dosye a pèp ayisyen, li enpòtan pou ke mwen rakonte ou ti istwa sa. Te gen yon lou ki tap viv nan yon forè. Lou sa ki tap viv nan forè a epi. Men chak jou kap pase, gon seri de lòt bèt ki pa janm sispann plenyen, yo ap di konsa, yo ap pèdi fanmi yo, yo ap pèdi pitit yo, yo ap pèdi pwòch yo. Lou a li menm li toujou ap mache lib e libè nan forè a. Epi yon jou. Li pral kwaze ansanm avèk yon chen. Chen an te gen yon bout kòd nan kou l. Lè m di w sa, lou a vire l gade chen an tan l di, men, sa w gen ou gra konsa? Lè m di w lou, chen an gra, chen an gra menm jan avèk Andre Michel. Men lou a maigre. Epi, chen an di lou a konsa. Se mèt mwen wi ki ban m manje ki fè w wè m anfòm konsa. Chèche yon mèt ou menm pou gra. Lou a vire tèt li, l gade chyen an, l di chyen an konsa, Monchè, m prefere ret lib wi. Olye pou m ap mache pou m gen yon bout kòd nan kou m, m prefere rete la, m ap chèche manje m bay tèt mwen. Chyen an di lou a konsa, A, sa w ap fè konsa monchè? Chèche yon mèt! Epi wap wè laviw ap chanje, yo ap pran swen w. Sa pa anyen si yo mete yon bout kòd nan kou w, men wap manje. Lè yo voye w, wale. Lè w ap pral di chen an konsa, monchè, pa genyen relasyon ant manje ansanm avèk dinyite. E medam, matmwazèl e mesye sa ki pral pase. Lou a vire do l la l fè wout li, e chen an vire do l la l fè wout li. Kèk jou apre, mèt chen an pral fè yon chas anba forè a. E kiyès yo pral sennen? Se lou sa a ki te mèg, chen an te kwaze ansanm avè l. Ebyen sa ki pral pase? Lè lou a wè vre, yo pran l. Lou a di m pa gen pou m kriye, m pa gen pou m plenyen, m pa gen pou m rele pote m sekou, kiyès k ap pote m sekou puiske tout lòt bèt ki nan forè a te deja ap plenyen. Bagay la difisil pou yo. Chyen sa li te kwaze ansanm avè l. Li te di chyen an anvan l ale, Monchè, rejwenn nou non, moun sa ki mete bout kòd nan kou w la, nou kapab ba li yon repons, ou kapab lib. Men chyen an te prefere ret avèk bout kòd li, gon moun k ap ba li manje, olye li te chwazi rejwenn lou a pou yo te fon batay moun sa k ap plede touye yo, moun sa yo k ap plede pran yo ann otaj pou yo fini ansanm avè l. Lè lou a rive. Li gade tout kote l nèt se ke genyen lòt nèg ki vin ansanm avèk lòt chen k avèk pil flèch nan men yo, li wè chen l te pale ansanm avè l la. Epi chen sa se li menm ki pi cho devan bann nan, k ap di mèt li retire kòd la nan kou l pou l mache sou lou a pou l pran l. Ay lou a te fè derespektan ansanm avè l, li te di l s on rèstavèk, fò l fè lou a peye pou sa l fè a. Ase chien an bezwen pran grad nan men mèt li menm jan w wè nèg opozisyon yo asasinen prezidan pou oligak kòwonpi yo e Jovenel Moïse se menm moun ansanm avè yo l ye. Èske w konprann sa m ap esplike w la la a? Ebyen medam, matmwazèl e mesye sa ki pral pase lwa di kèt nan sitiyasyon m rive la m pa gen pou m kriye, m pa gen pou m plenyen non. Lwa mete de pye dèyè l atè. Li kanpe sou de sa devan. Li mete l an pozisyon konba. Nenpòt chyen k ap parèt sou li pou l gen kontwòl li di menm si m mouri men m pa prale pou kò m. A chyen l te rankontre l t ap pale ansanm avè l la. Ou te kapab di se chyen sa ki te kapab gen pitye pou li, se chyen sa ki te kapab ede l batay paske l ap defann lalibète. Ebyen, se chen sa k'ap mande mèt li, lage m' pou m' kouri pran misye, lage m' pou m' fese misye atè, pou m' trennen l', pou m' pote l' ba ou, m' fè l' aprann respekte moun. Mèt chen an retire kòd la nan kou l', kòm se li k' pi cho devan bann nan, l'ale pou l' sote sou lou a. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, sa ki pral pase, Lou a pa p kenbe chyen an pandan l ap rive sou li pou l pran l anba gagann, enben se lou a k gen tan kenbe l anba gagann. Kenbe l kenbe l anba gagann, epi sa w tande a, gòje chen an vin tonbe ann ant dan lou a. Li pa p kenbe l, kote l peze l la, li kòmanse ap chike l pou l koupe gòje a, pase l di, grenn sa a, menm si m mouri men m ap touye l. Enben freze sè byeneme, lou a kòmanse chike. Tank lou ap chike, chen ap rele anmwey. Ase gòjèl anndan bouch lou a, lè mèt chen yo wè sa sa w tande a, yo rale flèch, yo ap koud flèch nan kò lou, koud flèch, yo ap pike, lòt chen ap mòde, yo ap detire, lap yo mèt chen yo koud flèch yo, lou a kenbe chen an la l pa janm lage l. Lè lou a santi chen an fin bay ase san pou l bay, li santi chen an pap graje kò l ankò, sa w tande a, li lage chen an. Lè l fin lage chen an, chen an sot tonbe l pa bat, epi l gade tout mèt chen yo, frè e sè byeneme, li niche bouch li. Lè l fin niche bouch li, epi l fon souri. Sa w tande a? Li rann dènye soupi l, li mouri. Èske nou tande istwa a? Fouco pran pou l kapab ilistre dosye asasina Jovenel Moïse la. Paske gen anpil moun ki tou panse dosye asasina a. Se yon dosye konsa konsa ok se pandan ok pandan pandan jovenel te domi la kay li epi goup mèsenè antre yo tou komanse dosye a la men poutan yo pa janm komanse dosye a depi kote ke jovenel moise antanke prezidan de la repiblik ap jwenn de menas vèbal. Kote yon ekip nèg kanpe kont li. Ou wè Fouco pran yon lou avèk yon chen. Men, se pa sa non m t ap pran kòm ilistrasyon. M t ap di pito se de chen wi. Konn pou ki rezon? Se paske Jovenel Moïse tèlman sanble avèk moun ki te kont li yo. Jovenel Moïse sal te bezwen fè antanke prezidan poul te jere peyi a li tap bon pou nèg yo tou wi ou konprann sa m vle di w lan la men non mèt yo yo menm yap pouse yo devan paske banm di w lè oligak kowonpi mwen m fè eksperyans lan Lè oligak kowonpi mete w chita lap monte w kont yon moun, bon franchman si w jwenn moun sa devan w wap chire sa, sitou li ba w anvlòp lajan, e lè m di w lajan se larjan touk, si l ba w kòb pou fonksyone e l fin monte tèt ou, ou pa gen anyen. Pap wè. Men tout sa map di w la la se pou moun ki pa gen bon sans. Se pou moun ki pa gen avni. Ki pa gen, ki pa, ki pa konn sa, ki pa konn le gou di bon. Konprann? Se moun sa yo ki pap ka konprann. Ke moun yo bal mete batay. Yo bal mete moun nan anfas pou l batay. Li, se moun ki sanble avèk li yo. M pa kwè si nou fè konsta sa a. Gen lè w pale nan gouvènman Ariel Henry a, zero manifestasyon. Kan je di zero manifestasyon, ou ka konprann sa m vle di a la, lè w kapab fon konparezon de lè Jovenel Moïse te la avèk lè l pa la, kòman lari a te konn ye? E kòman li ye la aktyèlman la? Zewo pwotestasyon, ou son pase lè lidè politik, ou son pase, e, e, e, kòm si m te kapab di, lè sosyete de baz. Hein? Kote yo? Kote tout pati politik, ansanm nou fò, nou vle yon lòt chanjman, fò chanjman, fò peyi a chanje, kote yo? Eske n konprann? Donk sa vle di ke oligak kowonpi sa yo pa al reyini avèk moun yo ankò paske tout sa ki ap fèt yo la li nan avantaj yo, li nan enterè yo. Kontinye Fouco. Men mouri l mouri a, li mouri ansanm avèk onè. Li mouri san plenyen. Li soufri e l mouri san plenyen, l pa di anmwey, pote m sekou, men yo ap touye m. Tout lòt bèt ki t anba forè a, yo te rete yo ap gade spektak la. Ebyen medam matmwazèl se mesye m vle fè ou konprann mesye opozisyon ki se boukliye sistèm nan jounen jodi a ki nan tèt peyi a mete ansanm avèk oligak yo yo manje prezidan an e prezidan an se li menm ki reprezante pa lou a e lòt bèt yo ki rete anba forè a k ap plenyen ki t ap gade se popilasyon ayisyèn nan. Men, apre lou a fin mouri konsa, nou menm, ki sa nou deside fè ansanm avèk mèt chen sa yo? Ki sa nou deside fè ansanm avèk chen sa yo? Èske n ap ret tann tou pa nou oubyen n ap mache sou yo anvan? Non, men gon pwoblèm. Yo p ap janm ka avanse vè moun ki touye chen an, vè moun ki touye lou a, Ok vermèt chen yo Paske gon jan yo konstwi opinyon piblik la Lèm di yo konstwi ya Yo itilize jounalist Pou konstwi opinyon piblik la Pou konstwi opinyon piblik la kont moun nan Eske w konprann sa map di ya la Yo pap janm ka vanse sou mèt chen an avèk chen an paske yo fè w rayi louk mouri a. Menm jan m te di si m ta fè ilistrasyon an mwen t ap di s on chen tou paske Jovenel Moïse sanble avèk André Michel. Se nan menm klas la ke yo sòti. Se menm peripesi a ke yo pase. Se Ayisyen pur de terre la ke yo ye. Èske w konprann? Popilasyon pap janm avanse, moun yo pap janm avanse. Paske bagay sa yo, yo santi l nan enterè yo, lwa moral pa yo, yo santi l nan enterè yo. Anpil moun lè Jovenel Moïse apèn mouri, yo apèn asasine, moun yo di, ooh, peyi a delivre, gad jan nou pral rale yon souf, mezanmi, ooh, mesye a te vle rete a vi sou pouvwa, mezanmi, ooh, nou sove. Kot sove a? Kot sove a? Nou pa serye. Medam, matmwazèl e mesye, Jovenel Moïse te la ansanm avèk nou. Depi nan lane 2017, Jovenel Moïse pa t sispann fè deklarasyon sa a. Fòk ke gen refòm ki fèt nan peyi a. E pou peyi a devlope, gen de gran pwen ou pa ka pa touche yo. Pou m byen di gen de sektè kle fòk ke ou manyen yo. Premye sektè a se enèji, dezyèm nan se kominikasyon. E byen frè se sè, lè ou di enèji, an gran pati ou wè l elektrisite. Donk, pa gen yon peyi sou latè pandan dènye moman sa yo la. Ou kapab di ki an vwa de devlopman, pa genyen elektrisite. Donk, Prezidan Jovenel Moïse pa t sispann di, pou Ayiti chanje, fòk ke nou touche sektè enèji a. E pa gen yon w pral fè nan peyi sila a, ou pa p bezwen elektrisite. Yo t ap rayi l, yo t ap manje l menm pou sa. E pa yo tap yo manje l menm pou sa. Dimitri Vob. Koman pou n pesite non misye. Dimitri Vob. Premye bagay ke yo fe. Pou yo kontre kare program de elektrisite ya. Yo mete yon reprezentan. Men m ta kab di yo mete yon, yon, yon, yon, yon nèg ki pa vo anyen, yon mwen ke ryen. Yo mete yon atarde mantal, paske si nèg sa te konn reflechi reyèlman, li ta wè ke nèg sa pa nan enterè l. Moun yo plis alèz avèk yon dèlko lakay yo ke yo gen kouran 24 sou 24 la. Franchman m poko janm ka konprann bagay sa. Yo pito al achte gaz olye yo peye bòdwo edeyach. yo plis alèz avèk yon invètè pano solè. Ebyen, eh Dimitri Vorbe mete Don Kato, Antonio Cheramy, an tèt de palman an. Lè Antonio gade, ou konprann, senatè poupou a, lè senatè poupou gade vre, Jovenel bral mete kouran de nan peyi d'Haiti, e ke ekip sojenè la bral tobe, ki se sponsò ofisyèl li, e ke moun k ap dirije Sogener se pwòp bòs li, donk si bòs li tonbe l ap tonbe tou, tout foulay li te konn ap fè vire sou bèl machin li p ap ka fè yo ankò, li pito kanpe anfas prezidan. Paske yo prezante prezidan kòm yon moun ki pa renmen peyi a. Eske ou konprann sa kap fèt lan la? Donk se pou tèt, se youn nan rezon ki fè Jovenel Moïse mouri. Kit se pou modènize agrikilti, ou ap bezwen elektrisite. Kit se pou sekirite, ou ap bezwen elektrisite. Kit se pou sante, ou ap bezwen elektrisite. Kit se pou edikasyon, ou ap bezwen elektrisite pèp ayisyen. Men fòk ou konprann tou. Gon seri de moun ki nan peyi a, moun ki asasinen Desalin, sistèm peze souse a ki la ki manje prezidan an. Jounen jodi a ki pa ka dòmi, yo gen dyare a chak fwa ou tande FBI debake. E frèzesè byeneme ansanm avèk Rodolphe Jacques ki deklare l koupab, bagay la vin pi difisil pou yo. Pase lè w nonm di l deklare l koupab, ou pa konn ki sa l ap esplike. E menm si se yo menm ki ta fè konplo ki di, ebyen di ou koupab on fason pou nou menm nou kapab rete nan lari a. Atò ou panse yon nonm pral chwazi pase 30 lane prizon epi pou yon bann lòt rete yo ap banbile? Bagay la pa fèt konsa ankò. E menm si se sa ki ta fèt, men Jovenel Moïse pa piti misan gadò. Menm si nèg yo ta chèche yon bouk emisè, yo di ebyen, ebyen ti granmoun sa se li ki te touye prezidan, yo ka chèche yon moun ki prèske mouri. Èske w konprann? Yo ka chache yon mèt mecèn pou yo di, men moun ki responsab asasina, se li ki te finanse. Yo chache yon bouk emisè pou yo, brip yo lage li sou do l kòm moun sa prèske mouri, li pase. Avan ou te ka fè sa, men avèk Jovenel Moïse ou pa ka fè yon bagay konsa. Depi ou te enplike nan asasina a, fòk mwen di w, yo ap rive sou ou le ou la fason. Vwala, lanati ap fè yo rive sou ou. Ou fè, ou retire papye nan dosye, ou retire papye nan rapò, ou chanje, ou chanje done yo, ou touye de seri de moun pou yo pa pale, y ap rive sou ou kanmenm! Le ou la fason. Kontinye Fouco. Pa jodi, pa demen, y ap rive sou ou kanmenm! E byen medam, matmwazèl e mesye, lè Jovenel Moïse vini l ap pale de refòm, L ap di pou peyi devlope, gen 2 sektè kle fòk ke nou touche yo, enèji ansanm avèk kominikasyon. Men lè w pran dosye kouran an, gon seri de moun ki nan peyi a, yo pa vle pou peyi a gen elektrisite. Ditou! Paske se nan blakawout la menm yo fè lajan, malgre yo ap touche nan leta pou elektrisite. Men kesyon kap poze, poukisa se Jovenel Moïse ki vini, ki vin fè nou konnen bagay sa yo, tandiske kontra sa yo te la depi 1900 jamè? Pèp ayisyen gen bagay pou konprann. Gen de moun ou fin asasinen, menm si ou te blende l, ou te bwè, m pa kache di ou, gon dyawo gen pou pran, tout lasosyete ap konnen se ou k manje moun sa. Ou konn sak bèl la, sè ke yo ni tande zo a kole epi yo blende zo a. E sa wi Fouco. Yo tande zo a kole epi yo blende zo. Yo blende zo a kòm si li pap flèk yo djare. Ou konn lè ou blende zo Jovenel. Ou bwè. Li pap bon djare. Comme si limite tu vois ce soir après ce soir ça va passer lap ba w dyare ilimite e mouri pou mouri sem ou di bon fouco ou di se moun nan zòn nan kap konnen e pa moun nan zòn nan kap konnen cheri ok se pa tout moun nan zòn nan kap konnen se li menm kap pote tèt li bay moun nan zòn yo tu vois. Gon jan ke ou enplike nan asasina Jovenel Moïse ki pat menm fò anyen. Li te just vle pou peyi a ka chanje. Donk si peyi a chanje lavi w tou ap chanje. W ap sispann vòlè. Se premye chanjman k ap gen nan lavi w. Ok? W ap sispann jwenn moun k ap pede mando w la e k ap pede mando w a tou bout chan devan makèt, devan biznis. Èske w konprann? E ou konn sak bèl nan dyare sa fouco moun yo te mèt bwè lopera bwè nenpòt tip de konprime fè fèy tizann radòt nap fè gade la nap gon dyare jiskaske n depafini. Ah! Nou klè sou sa. Klè sou sa. Gen de moun ou fin asasine, menm si w te foure l yon kote w te boule l, ou pa kite tras, men w mèt rete tann pandan l ap boule a, ebyen m pa kache di w chalè a gen pou frape w, l ap lage w atè, moun ap rive konnen se ou menm ki fè chimen kwochi ansanm avèk moun sa a. Hum! Ebyen medam, matmwazèl e mesye, ekip sangwen sa yo ki nan peyi a depi 1900 jamè, yo ap touche 12 milyon chak mwa. pou blakawout. Men, kontra sa siyen depi sou Preval. Ou pral pase sou Joseph Michel Martelly. Ou pral tonbe nan prive men, pou ki sa se Jovenel Moïse ki vin mete dosye a nan lari pou l di. Se sa wi, se sa, pou ki sa se Jovenel Moïse. Ha ha ha, ee, pou ki sa se Jovenel Moïse. Senatè yo te la. Tankou Youri. Pardon. Pouri latòti. Map rele nèg la Youri. Pouri latòti mezanmi. Li te konn bagay sa te fèt wi. Dayè li te o palè. Li te konn kontra sa te fèt. Ou vle m gade yon lòt lide ba ou. Moïse Jean Charles. Se andan palè li te rete wi sou Preval. Li te konn. Moïse Jean Charles te konnen wi. Men l pa janm di anyen, paske sa nan enterè oligak ou yo. Paske sa se Jovenel. Kontinye ba yo ma cheri. Men, si m ap pale de refòm, si m ap di fòk Ayiti chanje, si chak Ayisyen vle pou Ayiti chanje, men, fòk gen refòm ki fèt. Gon seri de moun ki kenbe peyi a an otaj depi 1900 jamè, moun sa yo fò n rive sou yo. Moun sa yo ki fin asasinen papa nasyon an, Chak jou, richès yo pa sispann ogmante, tandiske popilasyon an li menm, l ap kwoupi nan mizè. Chak jou, yo pa sispann vin pi rich, e tandiske nou menm n ap pete kouri, n vin pi pòv. Men sa k pase? La gon pwoblèm! E sa ki grav la frè se sè byen eme, menm jan m t ap esplike nou istwa, pil chen yo ki gen bout kòd nan kou yo, enben se menm nou menm nan ki gen bout kòd nan kou nou ki rete ansanm avèk yo. Men, lè gen yon lou ki anba forè a ki di lòt bèt yo, an n mete tèt nou ansanm pou n bay yon leson, enben, menm chen l te kontre l te di, vini jwenn mwen pou n fon sèl, pou n bay moun ki met bout kòd sa nan kou la yon leson, ou wè nou tout trayi l. Lè gon nonm ki vini lap fè 200 milyon nan kouran, lap fè 300 milyon nan gaz, atò son nonm vini li se prezidan peyi a li di lap fè refòm, gon seri de vye kontra malatchong ki te siyen fòl pase men fòl koupe yo, ou panse nèg sa yo ap vle wè nonm sa? Jamè! Non monchè yo pap ka vle wè w. O gran jamè! E medam, matmwazèl, se mesye yo kapab wè, oligak kowonpi yo itilize tout teknik, yo rive sou tout sektè nan peyi a nèt. Yo nan tout sektè pou m byen di. Oligak kowonpi yo se pa sèlman nan dosye machandiz yo ye non. Oligak kòwonpi yo nan edikasyon, oligak kòwonpi yo andedan legliz, oligak kòwonpi yo fè pati de sosyete sivil, oligak kòwonpi yo nan lapolis, yo tout kote nèt pèp ayisyen. Se pouri yo vin pouri peyi a. Bon, ou gen youn ou pa site wi Fouco. Yo nan jounalis la, yo nan kominikasyon, yo nan medya a. Bon, se la pou yo vin kreye, kòman di, lopinyon piblik. Ok Map sonje non peryòd Te gen peryòd e peyi lòk e pi Tande Ou konn senit toujou ap fè foulay Radyo zenit a gwo atak ap fèt Yap menase mèt moren Yap menase roni kòl Foulay Yo pa fè yon yon vre non Mwen menm konbyen m parye avèw yo pat fè yon yon E pou tande Reginald Boulos ki rele. Alors le MTV Haïti soutient ferme la station de radio Zenith etc. E te konsa? Nèg la ki son jounal li konnen sa vek oligak kowonpi lap pale wi. Li konnen nèg sa vòlò yon pakèt kòb pou peyi Dayiti wi. Men l bal pale paske se bòs li ke l ye. Paske li peye li. Yo tout kote, yo toupatou. Oligak kowonpi yo nan medya, oligak kowonpi yo nan politik yo tout kote nèt. Se sa k fè ou kapab raple w nan jou pase yo, te gen yon gwo gwo milat ki te di Jovenel, nou ka ba w yon manifestasyon kont ou, nou ka ba w yon manifestasyon pou ou. Hum! Nou konn sa ap jwe. Keske sa vle di? Sa vle di nonm sa s on nonm ki gen kontwòl peyi a, peyi a nan de pla men l, li fè sa l vle ansanm avèk nou. Paske si w ka kanpe w di yon prezidan, nou ka ba w yon manifestasyon ki kont ou, nou ka ba w yon manifestasyon ki pou ou. Sa vle di, li ka vire lòlòj popilasyon an lè l vle, paske nou son bann tchoul, nou son bann restavèk. Medam, matmwazèl e mesye, jounen jodi a, nou rive nan yon kafou nou sipoze kale je nou. Paske lou a ki mouri anba forè a, pa rapò avèk ankèt FBI ap mennen puiske nou konnen Lèzetazini Damerik enplike tou nan asasina prezidan an. Men enplike l enplike nan asasina prezidan, li menm l ap fè yon jan pou l lave tèt li. Men nou menm tou si nou pa tou pwofite foure pye nou nan batay la pou ke sa ki pase nan peyi nou an pou l pa janm fèt ankò, Ebyen nou fenk kare nan kouri. Jodi a se kapab FBI kap mennen ankèt. Ou ka sezi wè demen maten yon lòt koudeta fèt nan peyi Dayiti, prezidan asasine, ou wè se sèvis sekrè Repiblik Dominikèn ki vin ap mennen ankèt. Antouka Fouco nou te ka pale pi plis wi, nou te ka pale pi plis, men gen lòt bagay pou n. Paske lè a rive sou nou la, lè a rive, e m pwomèt ke n ap vin avèk rès refleksyon yo demen si Dye ve, paske nou te vle wè 2 pati sa yo, pwojè Jovenel Moïse, elektrisite, kominikasyon, epi istwa lwa, ok. Men, nou te mèt fè sote ponpe. Sote ou sote ponpe, zo ap still ret kole nan gòj ou, gade ou jou ap soti deyò, ok, jou ap soti deyò, paske ou nan sitiyasyon ki enkonfòtab. Mèsi paske ou te ansanm avèk nou, pa bliye non chanèl la se tak 509, tout ayisyen konekte, mèsi paske ou te konekte avèk nou, pa bliye abone, like, kòmante, non pam se Cossy J-Kinlove, 2023 fwa pi wi epi koupe menm enèji menm foug. menm detèminasyon, menm motivasyon, menm vibrasyon, menm pwisans, menm tonus, poum ka prezante nou tout dènye nouvèl ki apèn tonbe nan peyi Dayiti, rete fokis, rete branche, 2 zè avèk Yannick, 7 zè avèk Fouco.